e mesye an li menm li aksepte l e se nan 400 mawozo mesye an ye aktyèlman, li marye avèk sè youn nan chèf yo nan kay la, pitit lan te nan kay la, dam nan te konn ap maltrete l, an 2021 mwen rele mesye a devan yon lòt komisè, lè l prezante devan lòt komisè la mwen eksplike tout bagay, komisè lan li menm li di. Li pap rantre nan jan de bagay sa yo pou l vin fè asasine l, se nan rad yo pou m ale. Aprè gwo atak bandi Gran Grif yo fin fè nan Savyen, yo te fin fè nan koridò Dechapèl la, soti 13 pou rive 14 fevriye k sot pase a la, li te lakoz anpil medsen lopital Dechapèl la te kraze rak, sa te anpeche viktim yo te kouri pasi pala. Kote yo pat kapab mete kò yo, enben lopital la deside fèmen pòt li nan sousi wè kouman yo kab pwoteje pèsonèl la. Nan yon videyo yo mete deyò, responsab lopital Dechapèl la estime yo pa janm jwenn okenn sipò bò kote otorite nan leta yo ki ta menm vin ede yo oubyen kanpe bò kote yo lè bandi libelib deside frape bagay sa ba yo gwo tèt chaje e responsab yo deside fon kraze kite sa fèmen pòt lopital la. Epi nan Kwadèboukè bagay yo dejenere, yon madanm ki vin denonse mari l ki nan ekip 400 mawozo a, sa w tande a, pawòl anpil la kòmanse e l site yon dal polisye ki nan zak kidnaping. N ap gen ti tan pou n fè virewon ansanm avè n nan tout sa k ap pase nan aktyalite peyi Dayiti. Jodi a nou se 17 fevriye 2023. Bonjou bonswa tout moun, ou konekte sou Fètifi 83, rete la, anpil detay ak enfòmasyon nan nouvèl la se pou koulye a. Oh enben kote w antre la madam se bay nan bay zenglendo sèlman w antre la wi bay non polisye yo konn nou tout moun w an afavè yo bay non yo tout moun w an afavè yo la nèt bay non Alsada Toussaint ak mari li Eddy se vwazin mwen vwazen m mwen t al jije avèk manman Alsada poukisa w te jije avè yo mwen t al jije avèk manman Alsada paske li te nou te gen difikilte pa nou nou te konn sèvi tankou manman ak pitit se manman Alsada ki te ban m dlo Ebyen se aprè fè sa, yo vin itilize Bonnie papa pitit mwen pou yo fè jan de zak sa yo nan kay la ke mwen bati avèk Bonnie pou yo fèm pèdi kay la. Polisye ki nan domèn sa se kouman nou rele li menm? Wi polisye ki nan ki wo grade ki gen zo reken an. Zo reken an li rele Eddy. Eddy. Wi. Se sèl li menm? Li menm avèk tout madanm li mèt Anil Civil paske Bonnie te dim li gen jij de pè avèk li se mèt Anil Civil ki toujou rantre sou mwen mèt Anil Civil te vin fè konsta Twa pye papay ke m te koupe nan lakou m, se nan nwit li te vin fè konsta, e lè yo te polis yo te rantre sou mwen nan nwit lan, yo te akonpanye anviwon uit polisye, tout te kagoule, sèl jis lepè a ki pat kagoule. M fèmen pòt la, se nan klostra m ap gade yo, m wè ouvè pòt la, lè yo ap rantre. Boujwa, pa egzanp nou gen Clifford Brandt dat li nan prizon pou jan de bagay sa yo, l pèdi tout sa l te gen, mwen menm se yon malerèz mwen ye, se Anilus Senatus ki leve m, pitit li te komisè alepòk, m pa t ap janm ka aksepte jan de bagay sa yo, m leve san manman san papa, se èd ke m jwenn, si m gen yon grenn kay, m pa ka aksepte pou m bay polisye l pou yo fè jan de bagay sa yo, imajine w moun nan se otorite ke li ye, Mèt Anil Civil se yon otorite. ke li ye li se yon pwofesyonèl, li ka met nenpòt dosye sou do m. Donk si lajistis vin dekouvri yon bagay konsa, m konnen m ap pran prizon pou granmesi. M pa aksepte jan de bagay konsa ebyen mesye an li menm li aksepte l e se nan 400 mawozo mesye an ye aktyèlman, li marye avèk sè youn nan chèf yo nan kay la. Pitit lan te nan kay la, dam nan te konn ap maltrete l. An 2021, mwen rele mesye a devan yon lòt komisè. Lè l prezante devan lòt komisè la, mwen eksplike tout bagay. Komisè lan li menm li di li pap rantre nan jan de bagay sa yo pou l vin fè asasine l. Se nan radyo pou m ale. Se direksyon rnddh ki pou ede m nan kad dosye sa. Se kabinè denstriksyon ki pou trete l, ki pou fè tout swivi yo, ki pral fè demach pou jwenn prèv de tout. Detay, Mwen menm, men tout kopi yo nan men m, kopi eemm Mèt Anil Civil te vin fè pwosè fè bal 3 pye papay nan nwit li te rantre sou mwen, jiska prezan m pa konn vizaj Mèt Anil Civil non paske se nan nwit li toujou rantre lakay mwen. M ap antre an kontak avèk Mèt Anèl Remy pou ou, men m ap voye m ap voye w kote li, e m panse ke w ap esplike Mèt Anèl Remy sa, paske ou menm se yon moun ki ki ta dwe plizoumwen gen yon silveyans sou ou, piske jan de gwo akizasyon sa yo ke se sèvis sa w rann peyi a la, mwen panse ke si sa w di yo se verite, e m wè plent yo nan men w vrèman, si sa w di yo se verite, e ou site de non, ou site de non, e nou menm nou pral mennen ankèt nou èske non sa yo, yo egziste vrèman nan polis nasyonal la, e pi ka yo, ou di ka yo jiska mètnan li an otaj, ke polisye yo. Yo pran l avèk maro y ap fè ak de kidnapin ladan l e nou konnen kidnapin lan s on bagay ki an vòg dènye moman sa yo. Mwen m panse se de zakizasyon pou ke lajistis ta pran sa a de bwa pou konnen kisa yo kapab fè e ou menm tou pou yo fè yon jan pou yo pwoteje vi w. Kote nan moman sa ou pa bezwen di kote w abite, ou pa bezwen di ki wout w ap fè, sèl bagay mwen di w pridan e mwen panse peyi a yo pran nòt, tout moun ap tande w la e pou yo konnen. E nan sans sa a, ki sa yo kapab fè pli vit ke posib. Mwen menm m ap rive rejwenn Me Kanèl Remy pou ede w nan sans sa a. E pi. Di li te bay non polis yo pou sèm ta la yo. E pi lè m te rive devan komisè lan m eksplike l dosye an, kòm papa pitit mwen, Destiné Jean alyas Boni di m ke li flò Chal Sada, li degèpi tout rès fanmi an sou katye a, ki kote m pral jwenn manman pou m envite l vin reponn kesyon lajistis. Pou jij de pwouv m ke se li menm ki te la. Li te vin fè konsta yon twa pye papaye ke m te koupe nan lakou a li lonje pwose vèbal la nan klous krabon mwen. Mwen pran l. Ebyen se konsa li negosye avèk mwen pou m kite kay la. Mwen kite kay la. Pou mesye an pran timoun nan ki te nan men m nan, pou jij de pè a kontinye gade kay la pou l fè menm aktivite ke l te konn fè avèk polisye yo, li ba li yon pwose vèbal, li voye l devan komisè Marie Denise Joassaint. Lè m rive devan komisè Marie Denise mwen eksplike l dosye a jan l te pase a. Ebyen komisè a li envite manman polisyè lan paske non l te sou yon plent ke youn nan polisye yo te ekri bay papa pitit mwen an. Epi tou m te gen plent kont manman polisyè lan deja nou t al lajistis. Lè pou manman polisyè lan prezante ebyen youn nan polisye yo te vin negosye ak komisè Marie Denise Joassaint. Ebyen komisè an li menm. Li di m li pap vin fè polisye asasine l nan pakè a, ni jij depè k sou dosye a vin asasine l nan pakè a. Li pran pitit la nan men m pou sekirite m ak sekirite pitit lan. Li di m lè lekòl fèmen, l ap ban mwen pitit lan. Timoun nan toujou al lekòl. Lè m fè tantativ pou m al wè l, mwen wè se polisye vwazen yo ki mennen timoun nan lekòl. Se yo menm k al chèche l e m pa janm ka wè timoun nan. Papa timoun nan pa mennen l vin wè m nonplis. Lè m rive pou vakans. Mal kote komisè Marie Denise Joassaint, li envite mesye an devan yon lòt komisè, lè m prezante devan lòt komisè lan avèk mesye an, mwen eksplike komisè an, li di m pa vin fè asasine l nan pakè a, retounen kot komisè Marie Denise pou l ban mwen pitit mwen. Lè m al kote komisè Marie Denise, Komisè Marie Denise dim li pap vin fè asasine l nan pakè a, sim pèsiste l nan dosye pitit sa, lap fèmen m nan prizon dayè papa pitit mwen te gentan deklare l devan m ke mwen pa gen fanmi ebyen m oblije mwen mawon pou komisè Marie Denise paske l te menase pou l mete m nan prizon m fè anpil tan m pa janm ka wè pitit la. Banm manno sa madam, ou fè yon akizasyon. Men se trè grav ou lonmen non 2 polisye ou di ki ta nan kidnapin e se lava lakay ou y konpri mari w ladann tou e se lava lakay ou yo fè zak kidnapin sa yo eske sa ou di la ou deja alète lajistis ke gen moun ki konn sa o nivo dcpj ou di mwen polisye sa yo eske efektivman ou idantifye se polisye ke yo ye eske ou rekonèt yo eske ou gen non yo. Se vwazen mwen ke yo ye. Alsada Tousen ak mari l Edi ki gen yon zo reken nan men l. Kloti m sèvi yo kloti. Se yo menm ki te refere papa pitit mwen an komisè Marie Denise Joassaint. Èske ou di ke yo ka yo an ou estime ke gen ak kidnapin ki fèt ladan? Èske ou gon prèv pou sa? Paske se yon gwo akizasyon li wi. Ou konprann sa? Egzakteman yo konn fè l ladan paske mesye an li menm mwen t ap viv ansanm avèk li an, Li demenaje dèyè do m. M te gen pwoblèm avèk manman youn nan polisye yo, nou t ale tribinal, aprè jij de pè fin tande m, jij de pè fin tande manman polisyè lan, li di m fò m gen plent kont manman polisyè lan. Men plent lan, men kopi plent lan nan men m la. Ennan plita. Mesye ale demenaje dèyè dom, li dim nou pap ka ret nan kay la, lèm Wap pale de Maro la? Wi papa pitit mwen an. Lèm mandel pou ki rezon, li dim kontre avèk li DHL. Lèm kontre avèk li, li jis mennenm nan kay li a fèmen a, li bwote san konsantmanm. Li dim rezon k fèl bwote, Alsada Toussaint ak maril Eddy ofri l pou yo vin asasine l nan kay la lefè ke m t al jije avèk manman Alzada. Li di l pa aksepte, yo di l si l pa dakò y ap vin asasine l nan kay la. Se pou rezon sa k fè l bwote. W ap pale de papa pitit ou an? Wi, pandan lapolis la te konplote avèk Boni, papa pitit mwen, pou te pran kay la, ebyen yo jiskaprezan pitit mwen an nan men yo. Se Edip te konn mennen timoun nan lekòl. Mwen aprann pitit la ap viv avèk yon frè papa. ki nan mawon petyonvil misye rele agenor jean se yon bandi ke li ye misye te kwadèboukè ebyen si lapolis ta kenbe mesye sa ak pitit mwen an nan menl map pèdi pitit mwen an depi a laj de 6 an komisè marie denise pran pitit sa yon tifi se sou rezo sosyal mwen wè foto pitit mwen afiche avèk gason ensky le penseur deside administrasyon an pou fèmen pòt lopital la amwenske nan antant ke yo jwenn avèk majistra komin Vèrèt la, Mesye Jacky Adolphe Jérôme ki pratikman mande avèk responsab yo pou yo gade yon selil dijans ekstrèm pou moun ki petèt kab genyen de gwo pwoblèm sante. pou omwen pou yo ka gen tan gade yo avan ke yo ta voye yo nan de lòt lopital de referans. Lansanm de sitiyasyon sa yo se akòz zak tèrè ke baz gang Guy fè ta simen sou zòn nan 13 fevriye pase a ki te lakòz plizyè moun kidnape. Ebyen ansanm de rezidan yo ki te nan Campus la te. estime ke yo pat an sekirite, pou sa e nan 14 fevriye byen bonè yo te oblije deplase avèk rezidan yo pou te rantre kote yo te sòti lakay yo nan peyi yo ak yo. Ebyen sa se sa ki pral fè swivi pou rès medsen ki pratikman swa atravè depatman an oubyen kap sòti pòtoprens pou vin travay nan lopital la santi ke sekirite yo pa garanti. Ebyen pandan plizyè jou yo te fè absans, yo pat vin travay, ebyen sa sa se sa ki koz ke administrasyon an pran desizyon sila a paske ansanm de moun yo santi ke sekirite yo menase sitou avèk sa ki te prezante nan jou nan jou ki te ki te 13 la se te anpil panik nan nivo lopital la e se te nan perimèt lopital la menm pou pi piti 6 moun te kidnape jiskaprezan pèsonn pa janm pran nouvèl yo. Se yon lòt gwo kout ju pou Latibonit lè n konnen kisa Lopital Albert Schweitzer Deschapelles reprezante kòm lopital de referans sou depatman Latibonit kote moun soti toupatou pou vin chache moso laswenyay nan lopital sila. Depi aprè 13 fevriye a, majorite moun ki abite sou zòn sa a, oblije dezète gwo midi ou wè kòmsi se simetyè ou pa wè pa gen sikilasyon ditou ou pa wè menm pyeton sou zòn sila paske li pratikman lage pou kont parapò avèk dispozisyon oubyen lansanm de mesaj ki toujou ap sikile sou zak ke bandi yo ka vin fè nan zòn nan lè yo te anonse ke yo te dwe kidnape 200 moun e sitou pou kesyon minisyon ke yo te pèdi enben yo te kòmanse avèk zak de kidnaping yo ki lakòz ke moun yo pè yo fui lansanm de zòn sa yo. M ap raple ou kesyon sikilasyon sou twonsò wout sa li pratikman paralize pa rapò avèk krent ke chofè yo genyen e pou yo travèse sou espas sa e koz mesye baz Gran Grif yo ki pa chome nan travay yo. E sa lakoz ke yo kontinye ap mande ak mouche leta pou omwen fon bagay ki ka pèmèt ke sitwayen yo vakye avèk aktivite yo lè lopital deside fèmen pòt li, lè kesyon transpò an komen an pa fonksyone, vin wè ak kesyon jaden yo ki pa fonksyone akoz ensekirite a, sa pratikman pral genyen gwo konsekans sou lavi moun kap viv nan vale latibonit prensipalman nan ti rivyè latibonit, vèrèt ak liankou e lòt zòn ki anvironnen l yo. Malerezman, tout apèl ke popilasyon an fè lapolis toujou pa prezan. Tankou n te anonse l yè, pa genyen prezans lapolis nan Lachapèl, pa gen prezans lapolis nan Dezam, pa genyen prezans lapolis nan komin Vèrèt, pa gen prezans lapolis nan komin Lyankou, pa genyen prezans lapolis nan komin Ti Rivyè Latibonit depi E pratikman 26 janvye ki te pase a, mesye te pran dispozisyon pou yo te kite komisarya yo pou yo fè zak abandon sa a aprè kòlèg yo te fin viktim. Jiskaprezan pa gen pyès dispozisyon ki pran bò kote lapolis pou tanmen oubyen pou mennen operasyon e k ap pote satisfaksyon pou polisye yo ki moutre ke yo prè pou yo travay men yo bezwen de mwayen lojistik ki ka pèmèt ke y al trake mesye nan baz gran grif yo andedan Savyen. Mwen. Genyen sanksyon ki ap ka pousib bò kote otorite nan peyi Kanada. Men genyen ansyen prezidan Joslem Privert ansanm avèk ansyen chèf kabinè Laurent Lamothe Salim Soukar ki tonbe anba sanksyon peyi Kanada. Men Kanada ki vin ajoute 2 lòt non sou lis moun ki li pran sanksyon deja bò nan peyi an. mais c'est ancien président provisoire Joseph Priver, il était ancien sénateur tout, mais ancien président Joseph Privert, ensemble avec euh, avocat Salim Soukar, de Mounsayo, selon autorité dans pays Canada, ont accusé Mounsayo dans financer activité criminelle en Haïti, mais information qui est révélée par député fédéral Emmanuel Dubourg, li menm ki konfime nouvèl sa pa anbasadè Kanada Kredit an Ayiti an, Sébastien Carrière, li menm, Jocelyn Privert ak Cassalim Soca sanksyone pa otorite nan peyi Kanada yo, pandan ke mesye sa yo, yo ekato de kesyon pouvwa k alò ke de moun ki gen de trè bon rapò nan finanse de nèg ame anndan peyi an nan kesyon aktivite gang. Enben, jodi an la, lis la vin ajoute. Joslem Privert avèk Salim Soukar ki se 2 moun ki vin ajoute nan lis moun ki pran sanksyon ki tonbe anba sanksyon otorite peyi Kanada e ankò 2 moun sa yo yo vin ajoute lis moun ki deja sanksyone anndan peyi an. Si m fon ti rapèl sou moun ki sanksyone deja, lis la li long, ban m gade jan yo di 15 moun deja men asireman gen moun ki gendwa pat konnen 15 moun sa kiyès yo ye. Mio sèlman tande 2 moun sa yo ki vin ajoute ki se Joslèm Privè avèk Salim Soukar lan. Banm kòmanse avèk pou nou. Nou ap vin avèk 13 moun avan yo. Yo pa an òd non, yo pa an òd tande non. Ou konprann nan bay 13 moun yo. Wi nan bay 13 moun yo a titre rapèl ou jwenn Gilbert Bidio, Renold Dib, Cherif Abdala, Charles se Remi ke tout moun konnen sou non Kiko se Remi ki se bò frè Martelly. Ou jwenn Joseph Lambert, Youri Latortue. Hervé Fourcand, Rony Célestin, Gary Bodeau, Laurent Salvador Lamothe, Jean Henry Céant, Arnel Bélizaire, Michel Joseph Martelly, ou vin jwenn Jocelerc Privert ansanm avèk Salim Soukar ki vin ajoute ki fè o total 15 moun ki sanse tonbe anba sanksyon peyi Kanada e ki jodi a la 2 moun sa yo yo repwoche yo ki nan aktivite kesyon finanse gang anndan peyi ak aktivite kriminèl. Yon sa ki di bò kote otorite yo. Toujou kesyon sanksyon tou, banm tou gade sa avèk nou avan ke nou vini avèk otorite yo. Toujou nan peyi Kanada, banm tou gade sa avèk responsab yo la, men Depatman Deta Ameriken anonse yo koupe viza 5 lòt pèsonalite ak 7 manm fanmi yo. Depatman Deta ameriken anonse yo koupe viza 5 lòt pèsonalite ak 7 manm fanmi yo, san yo pa site non, se Antony Blinken di moun sa yo sanksyone poutèt yo enplike nan fonksyonman gang ak òganizasyon kriminèl. Etazini di sa fè 44 moun ki tonbe anba sanksyon, sepandan gen plizyè non. ki pa devwale. E donk sanksyon ap pran bò kote peyi Kanada e ap pran bò kote otorite nan peyi Etazini. Jan n di an la a, Depatman Deta anonse yo koupe viza 5 lòt pèsonalite ak 7 manm fanmi yo, san yo pa site non kiyès yo ye, èske se Pyè, èske se Andre, èske se Jak, èske se èske se Pyè, kiyès yo ye, men sèlman yo di ke Antony Blinken di moun sa yo. sanksyone poutèt yo enplike nan fonksyonman gang ak òganizasyon kriminèl. Etazini di sa fè 44 moun ki tonbe anba sanksyon, sepandan gen plizyè lòt non ki pa devwale. Men nèg ak zam kidnape l nan Dèlma 103, devan klinik li. Zak sa pase pandan li t ap pral soti. Kontwole kote ou menm ou gen pou w pase. Mèt Jezi. Tèlman gen ka kidnaping ki fèt nan santre vil Pòtoprens oubyen nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, se anpil vwa leve pou denonse kesyon zak kidnaping sa yo k ap fèt nan di santre vil Pòtoprens ak diferan lòt kote ki anviwonnen l yo dènye tan sila yo. N ap raple ke n sonje genyen 2 responsab, 2 moun nan staf. Jeksyon yo menm kote ke moun sa yo yo kidnape se yon doktè avèk yon ajan sante kominotè kote enben te genyen pèsonèl sant Jeksyon a ki te deja anonse ke y ap kanpe travay depi nan mèkredi. Eske moun sa yo libere? Jiskaprezan nou poko gen detay sou sa men sa ki si e sèten enben nan santrevil Pòtoprens nan diferan kote ki anviwonnen l yo, An n di pandan 72 zè tan, nan entèval 3 jou, gen anpil ka kidnaping ki siyale nan sant vil Pòtoprens. N ap toujou rete nan kesyon kidnaping, jan n te anonse l nan tit jounal lan yè maten ki te jedi 16 fevriye 2023. Li te byen bonè nan maten nan zòn wonpwen Bon Repo a, zòn Bon Repo, kote nèg ak zam ta pral kidnape la yon minibis abònman skolè, kidonk yon bis ki genyen. Abònman avèk timoun lekòl, elèv lekòl, men bis sa, minibis sa ki te gen ladan n 7 elèv avèk chofè a, kidonk o total 8 moun ki te ladan n, 7 elèv avèk chofè an, men nou aprann ke mesye yo, yo libere pa la swit elèv yo, yo kenbe chofè a, yo kenbe chofè a, yo ale avèk li nan baz yo, men yo akize nèg Kanaran ki eta lotè zak kidnaping sila. Ayè maten bonè nan zòn won pwen bon repo an kote nèg yo ale avèk Andy mini bus sa chofè a elèv yo men aprè yo pandan jounen an yo ta pral libere elèv elèv yo nan fè konnen non viktim nan ki rele Gerald Pierre misye se ta Andy dènye responsab sèvis akèy premyè egliz batis pòroprens nan kongregasyon bon repo a ke misye ta fè pati l men dirijan legliz Dirijan legliz la premyè egliz batiste pòtoprens yap egzije liberasyon Gerald Pierre bandi kidnape ki tap kondwi minibus la ladan ki te gen plizyè elèv men bandi yo yo menm fini pa libere elèv yo yo kenbe chofè a jan n te di l talè a yo lonje dwèt sou nèg baz kanaran ki ta dèyè Zak kidnapin sila. N ap toujou rete sou kestyon ensekirite an, gen ansyen senatè Louis Gérald Gilles ki nèg ak zam kidnape ayè jedi 16 fevriye a douvan klinik li nan Dèlma 103. Chèf pati politik Nouvèl Oryantasyon Inifye pou Libere Ayiti, NOULA, men nèg ak zam kidnape l nan Dèlma 103. devan klinik li. Zak sa pase pandan li ta pral soti li tap soti nan klinik li pou l rantre lakay li men nèg ak zam kidnape l ayè jedi a. Toujou kesyon kidnape reyaksyon yo jodi a deja fè nou ta kapab di nenpòt 2 semèn depi ke bandi kidnape konfrè nou Jean Tony Lorthé ansanm avèk 2 pwòch li nan Laboul 12 an sonje se t on vandredi men nan aprè midi 5 è kote Jean Tony Lorthe ansanm avèk pwòch li yo ta prale nan fineray yon pwòch yo nan komin Kafou. Lorthe ki tap evite pou pa pa pase Matisan al pase Laboul, bandi mete lapat sou li depi jodi depi lè sa 3 fevriye an jouka jounen jodi a yo pa janm libere l. Bandi yo ki egzije 200 mil dola ameriken pou libere Jean Tony Lorthe ansanm avèk pwòch li yo. Enben gen reyaksyon kap fèt bò kote Andy konfrè nan près lan. Anviwon 15 jou depi jounalis Jean Tony Lorthé li menm nan men bandi yo nan Laboul 12, men 15 jou aprè otorite yo kontinye fèmen bouch yo sou dosye sa malgre mach jounalis yo te fè pou egzije liberasyon Jean Tony Lorthé ansanm avèk pwòch li yo. Kòdonatè CML la, Robest Dimanche mande asosyasyon medya ke jounalis yo reflechi pou kanpe travay avan lontan